Di yo kouche w konbyen moun ki. Yo 4 ki kouche m. Sa vle di yo fè yo fè kado gratis pou ou. Wi yo 4. Bigi, Bogi a fin kouche m an premye apre sa l fè lòt nèg yo pase sou mwen. Apre sa Bogi a krache nan bouboun mwen. 6 pitit nan men m. Yo touye mari m devan m. Yo met dife sou li devan m. Mezanmi m pa konn kisa pou m fè ankò. Epi nou kwè sa nèg yo nan wout la yo mete men sou nou. Lè yo mete men sou nou epi yo tire mari m devan m. Yo mete dife sou li pou yo boule l. Epi menm kote a timoun yo ap rele, tout lè y ap tire l, Lage papa m, pa fè papa m sa, pa fè papa m sa. Epi yo pokipe apre sa yo pran m, twa nèg pase sou mwen, yo kagoule, twa nèg pase sou mwen, epi menm kote a lè yo fini yo di m kouri, m kouri. Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade videyo sa, e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou Tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paske m konnen w entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, Ann antre nan detay pou video jodi. Di yo kouche w konbyen moun ki. Yo 4 ki kouche m. Sa vle di yo fè efè kadejak sou ou. Wi yo 4. Bigi, Bogi a fin kouche m an premye apre sa l fè lòt nèg yo pase sou mwen. Apre sa Bogi a krache nan bouboun mwen. Wi. Ok. Li di m li pa jwenn demwazèl la, li manje m pou demwazèl mwen. Rache 6 pitit nan men m. Yo touye mari m devan m. Yo met dife sou li devan m. Mezanmi m pa konn kisa pou m fè ankò. Chak kote m pase m dòmi M tankou kodenn ak sis pitit nan men m De bra m balanse Rad pou m met sou mwen Maten an m ap vin la e ka on moun pase M pran sa pou m met sou mwen M gon bebe ennan nan men m la M pa konn kisa pou m fè M pa gen rad pou m met sou li M lage de bra balanse M pa gen anyen anyen anyen anyen nan men m ditou ditou ditou Chak kote m pase Yo ban m ti kal manje M bay Se mari m kite tout moun. Se mari m ki te manman m, se li ki te papa m, se li ki te frè m, se li ki te sè m. M pa t gen pèsòn ankò. Kounye a m lage de bra balanse, m a sis pitit nan men m, m pa gen sekou, m pa gen rele, m pa gen reponn. Mezanmi, m pa konn ki sa pou nou fè ankò nan zòn nan, m pa konn ki sa. Lè m parèt lakay mwen, m jwenn yo met dife ladan m. M pa sove menm yon kiyè. Men a no jou m santi m pa ka sipòte anba ti vant mwen. Lè m ap leve pye m, li fè m mal. M pa gen kote pou m dòmi. Se yon dam ki te wè m nan lari a timoun yo, li di si l ka ede m. M di l wi. Li mete m lakay li a timoun yo. M pa gen rad pou m mete. Sa k fè m mal la, sa gen dezan, jodi a se fèt li. M pa ka jwenn rad, m pa gen yon branch rad pou m mete sou li. Mesye a te gen tan al plase, li kite m a timoun yo nan kay la. M pa gen rele m, m pa gen reponn. Sam te gen poum ta viv a timoun yo, yo mete dife nan kay la, tout bagay mwen boule, m pa gen kote poum ale, m pa gen manman m, m pa gen papa m, m pa gen pèsòn, ebyen m lage kay moun avèk kat timoun nan men m, e timoun yo pa gran, timoun yo piti toujou, nou konnen gen timoun piti yo dezòd, yap manyen, e lè konsa moun yo menm, yo kòmanse ap banm move jan, maten an la se youn ki di li prete m rad sa poum met sou mwen, menm santi m pat konn viv konsa, menm di Bogi mèsi. Nou tande dife, kounye a nou di weyy si gen dife nou pap mouri epi nou pete pòt pou nou kouri pou nou sove epi menm kote a tou nou kwaze yon ekip nèg kagoule figi yo kagoule epi yo mete men sou nou yo pran mari m yo tire l yo boule l devan m apre sa yo pran m 3 nèg kagoule pase sou mwen epi m gade timoun yo timoun yo ap rele lage manman m lage manman m lage manman m yo di fèmen dyòl nou la nèl fout on kalòt fèmen dyòl nou la. Nan menm kote an tou yo twa pase sou mwen yo yo kouche. Lè yo fini, apre sa yo di kouri! Epi m kouri m ale. Epi nan demen si Dye ve, m retounen nan kay la lè m rive, m jwenn kay mwen boule tèt o pye. M pa sove anyen nan kay la. Tout afè m boule. Menm rad m lage m met sou mwen, se moun k ap ban m rad pou m mete sou mwen. Kounye a la m ap mache rann moun sèvis pou bay timoun yo moso manje pou mwen, pase sèl mesye ap detwi mwen. Sa l fè a, paske se li menm ki met blòf sa yo sou nou. Mwen menm m pa t konn sa k rele dòmi kay moun ak kat timoun nan menm. Wa ti gason ou ti fi. Nèg yo lè bagay la fin pase a li di map kouri dife Yon ti piti a sa ki gen 2 zan sou ponyèt mwen Chak timoun kenbe rad mwen m kouri antre nan raje M dil mèsi aprè midi a lèm vin la m santim li kòmanse ap banm move jan. Aswa m pap domi kay dam nan anko kou m vin la m pral pran timoun yo m pral pran lari ansanm avek yo. Men bandi sa yo bou di a ki alye li ye eske yo te kote lot bandi yo soti ye kote yo soti. Nou pa konnen non se bogi avek bigse ki mennen yo pase bogi e machin li konn ap chaje nan zon nan se yo 2 yap mennen nou pa konnen lot yo kote yo soti. Ki kote machin yo konn ale. Sous mat la ki bon. Nap fè trafik. Sous mat la ki bon e machin sa yo konn ale. Nan gran chemen e la m rete. Nan zòn gran chemen nan sous mat la e la m rete. Anben ok. Mèsi. Dako mèsi. Zòn nou pat gen anyen. Se ti zòn ki te pi dous. Nou te sot site solèy. Nou pa nan site solèy ankò nan sous mat la. Lè n rive sou Smat la nou ta viv nan ti zòn nan trè dous, zòn nan trè alèz. Mezanmi depi chimè yo vin antre nan zòn nan se konsa zòn nan vin pa bon nan men nou. Nou di bogimèsi k mete nou deyò. Pou m di pou w di la mete rad sou li e lavi l male. Bagay m pa t janm de konn fè depi m a mari m depi an 98 m ap viv avèk mari m. Bagay m pa t janm de konn fè kounya e nan men moun m ap triye ti mòso rad, restan rad pou m met sou pitit mwen. Mwen pou m ret sou mwen, m pa gen anyen ankò. Men okenn otorite pa janm chèche wè nou. Yo poko ka di nou anyen, nou pa jwenn anyen. Malgre kounye a dimanch lan nou wè ti cha ap fè ti va e vyen, men yo poko bagay la sa. Nou pa jwenn anyen, nou pa jwenn ankadreman, nou pa jwenn anyen nan zòn nan. Nou lage pye nou ap avanse. Mezanmi nou mande sekou, nou mande sekou, nou pa kapab ankò. Sitiyasyon yo pa kapab ankò. Yo fè kadejak sou mwen, 3 nèg kagoule pase sou mwen, mawon enfeksyon sou mwen, m pa konn kilè lap seche. Malgre lè yo bonm ti monnen an, m ka achte yon grenn anpisilin, 2 grenn anpisilin men sa pa ka seche enfeksyon sou mwen. Mezanmi m pa konn kisa pou m fè ankò, mawon bebe 1 an nan men m, m lage. Lòt timoun yo ankò, lè w gen jèn tifi. Nou konn doulè pitit, nou konn doulè soufrans pitit. Mawon bebe, ma timoun yo nan men jèn timoun. Ou wè timoun yo kounye a chak kote yo rive, yo oblije dòmi jèn tifi. E konsa jèn gason ka fè kadejak sou yo. M ka pèdi timoun yo. Avni timoun mwen yo ka pase mal e m redi di avèk pitit mwen yo. M pase mizè, m soufri, m pran imilyasyon, m pran desepsyon. Syon pou mwen si map fè levasyon pitit mwen yo marim pase mal marim pase mal yo met dife devanm atout marim map gade koman marim ap pase anba flanm dife mezanmi m mande sye m mande sekou m papa m mande sekou m mande sekou aksyon sa yo nan nwit yo poze nan nwit yo te poze de 10 zè a antre 11 zè m mande sekou m papa m mande sekou. Men mesye sa yo pa k ret nan zòn nan e vini yo vini. Vini yo vini nan zòn nan. Vini yo git mennen nèg sa yo. Yo git mennen moun yo nan zòn nan. Vini met tout moun deyò nan zòn nan. M mande sekou m pa kapab ankò m mande sekou. Yo tire mesye a m pa gen anyen nan menm m pa k fè komès m pa k fè byen m pa k fè si. Yo tire mesye a m nan menm kote a tou se mache jodi a m dòmi la demen m dòmi la. M te konn dòmi nan yon abri ki rele vinye kounye a m pa dòmi ak timoun yo ankò twòp fredi paske w konnen e mwa desanm li fè frèt m pa dòmi nan abri ankò. Kounya la jodi a m pase la m domi la demen si e m pase la m domi la ou gentan parèt la m jounen ou fè travay la midi ou fè travay ou ka banm moso manje m bay timoun yo konsa m ap viv la m lage 2 bwa balanse konsa m ap viv pase mesye ap fè tout mwen e m ale tire mesye a m lage 2 bwa balanse. E zòn nan kò? A vle di zòn nan tou abandone pa gen moun ki rete? Zòn nan tou abandone pase ti jèn nan yo fin tire kole jefte a epi yo boule l la epi menm kote an tou depi lè a chak jou leve w wont figi e koni. Jodi a w leve w on figi ekone, demen si leve w leve w on figi, konsa zòn nan kòmanse gate. Kay ti zòn nan te dous, pa t gen anyen nan ti zòn nan. Kounye a la se de tanzantan Big C an li menm menm, Bogi a te konn ap chaje machin, epi Big C an li menm vin chèf zòn nan, se li k ap dirije zòn nan kounye a. Ki pwoblèm li te gen ak Big C a li menm? M pa konnen ki sa k te pase, men s on ti jèn nan zòn nan, li pa t nan gang, li pa t nan anyen. M pa konn ki sa k te pase, yo tire l, yo boule l. E lè yo fin tire l, yo boule l nan 28, epi 29, epi CPT tire, tire, pandan yo tire, epi tizè diswa tire, nou tout abrite nou. Se lè nou tande dife, n ala nou pete pòt pou nou kouri, nou di nou p ap kite pou nou mouri bò dife. Zòn nan pa t gen bandi avan? Non, zòn nan pa t gen bandi, wi. Zòn nan te dous, pa t gen anyen nan zòn nan. Pat gen anyen nan zòn nan ti zòn nan te trè dous se annapre zòn nan vin gate konsa kounya menm kote an tou se mache rèn moun sèvi milò rive la m jwenn w ap fè sa la ou chita men do w sou ap fè moso manje pou ka bay moun moso manje pou bay timoun yo m pa ka tounen m pa gen kote pou m dòmi se nan lari m ap dòmi kounya la m pa gen kote pou m dòmi m lage avèk de timoun nan men m pa gen kote pou m dòmi nan lari m ye. Lè yo anvayi nou anndan kay la Bogi rale zam li sou mwen. M gwo ti frè m ki t anba kabann lan, Bogi leve dra kabann mwen l kòmanse chache men genlè e dèyè demwazèl la menm Bogi a te vini. Li pa jwenn li, li fè ti frè m nan sòti. Li bay ti frè m nan yon bal nan kè paske ti frè m nan te konn pale avè l di de demwazèl la, li ba l yon bal nan kè, li fize ti frè m nan. Yo kouche m anndan. Yo fin kouche m anndan, m gwo ti pitit nevan, yon ti gason, li kouri nan fè nwa. Lè yo pete banann lè yo fè nou kouri pou jis kounya m pa wè ni mari m ni ti gason devan m pa konn kote yo fè e nan lari m ap dòmi m gwo kote yo ban m fè jounen de la jounen kabare m pase jounen ak timoun yo m asye ak timoun nan menm e sou plas katrin fran m ap dòmi avè yo leswa fredi ap manje m gon dout sou mwen la m pa ka sipòte m pa gen rad pou m mete tout rad mwen boule tout pyès timoun yo boule m pa sove anyen anndan lakay mwen e de bwa balanse m lage nan lari a kat timoun lòt grenn nan yon ti gason 9 an. M pa janm jwenn ni li ni li mari m pou jis kounye a. Bogi a kiyès li ye menm? Bogi a Elik te met nan zòn nan l te ye. Men Elik vin chèf zòn Bogi a? Elik vin e pa li k chèf non, men Elik vin a lòt yo, lòt la vin chèf sou li, Big Big Si a chèf sou li nan zòn nan. Men Elik gate zòn nan nan men li. Ou pale, men konbyen moun ki nan zòn nan nou konnen ki viktim de menm aksyon sa yo? Anpil moun, paske yo boule kay moun yo, depi yo kote yo antre yo kouche, depi gen fi anndan yo kouche yo. Se la nou kanpe ansanm avèk video pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade video a jiska la fen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like video sa pou yo kapab toujou rekòmande w video nou yo. Mèsi, nap kwaze nan yon pwochèn video. Ciao!